Selon ankèt pa m, nan dènye moman sa yo, m jwenn tout endis ki esplike ke se jounalis ki pi gwo antèn bandi. Sèvo banditizm nan an Ayiti, li pa lòt ke jounalis. Nou tout konnen nan politik la, se jounalis li te toujou ye. Men rive nan banditiz lan mesye nou rive twò lwen. Se pwoblèm sa nou gen avèm m tande nou fè gwo reyinyon pou mande kiyès ki odit kiyès kap jere paj sa. Yonn nan bagay pou nou konnen m pa mare sosis mwen nan pye tab pèsonn. M pa nan team dayè. Nou kapab wè m pa janm nan pale de tèl jounalis se moun pam konsa tou yo pa fèl tou. Sa vle di mwen m pa nan team. Si m Ayiti m konnen m mouri deja. Men, gras a Dye, Bondye voye m yon kote, kote m sef pou m pale koze pèp la. M gen anpil detay pou nou, kote gen anpil journaliste k ap touche nan men bandi, m pral di nou konbyen kòb y ap touche, men nan men ki bandi y ap touche. Yon lòt kote! La polis ankò sevi avèk menm jounalis sa yo. Mezanmi, Ayiti son veritab spageti ou pa konnen ki kote pou pranl. Rete la. Yon lòt kote tou nou genyen moun Laplèn. Yo voye trak bay 400 mawozo. Moun Laplèn voye trak bay 400 mawozo. Maryani bloke maten an yap pwoteste kont chèf gang Krisla e Izo. Rete la, ou pral genyen tout detay nan emisyon sila. Se sou veritab pwen sa yo kote nou pral fè yon ti bat bouch avè w paske gen enfòmasyon. Se toujou yon reyèl plezi, yon obligasyon an menm tan pou n pote yo ba ou paske ou an retansyon de lenfòmasyon kote w ye a. On sèl mwayen ou kapab enfòme se abòne, kòmante, layike, pataje chak grenn emisyon. Nou lage egalman fè menm bagay la pou yon zanmi, pou yon fanmi, pou yon pwòch, pou yon kamarad, ankouraje yo abòne, kòmante, layike paske nou bezwen ogmante odyans paj sa, kominote nou an nou bezwen devlope l. N ap di w bonjou si se nan maten, Bonsoir si se nan aprè midi se toujou yon reyèl plezi pou mwen mwen menm ki rele US poum enfòmew ebyen na voye yon gwo salitasyon pou Emerson Pierre se yonn nan fidèl telespektatè ke nou genyen ebyen Emerson ede nou fè travay la pataje kòmante like mande zanmi fanmi fè menm bagay avèw Janm souvan dil yon bourik ki chaje tankou legba pa gen tan pou kanpe nan wout pou senti li pa kase, rapid nap rantre nan emisyon sila puiske djakout nou deja plen tankou la pologne. Ebyen avan nou vini avek journaliste ki sou pewol bandi an menm tan kap travay pou dcpj, Epi tou avan nou vini avèk pèp Maryani an ki leve maten an an bandisyon kont bandi yo, hum banm pataje trak sa avèw ke moun laplèn voye bay vwayou 400 mawozo yo. Kisak yon trak dabò? Pou moun ki nan karantèn a kontinye, si nou sonje apre koudeta Aristide te pran an 91 m kwè, ebyen kèk ane apre, oubyen pandan tout peryòd 92, 93 la, ebyen te genyen trak ki t ap voye pou Aristide. Kisa k te make nan trak la? Trak la se ti papye ki make yon pawòl. Ebyen l te make men l anlè a l ap vini. Le maten w leve, ou jwenn lakou w anvayi avèk trak. Mwen, m potko gen lespri non alepòk, mwen kab di nou sa a, mwen menm e bebe m te ye wi. Potko gen lespri, m pa gen laj ke sa non mezanmi. Hum! Men, listwa la. Se sa m di nou, ou wè istwa, kreyon istwa pa gen gòm. Ou fè nenpòt bagay la, istwa a ap retni l pou ou. Ebyen, trak sa yo t ap lage nan lakou moun yo se te men l anlè a l ap vini. Alepòk, si yo sispèk ke ou kont Aristide, ebyen, lè w leve nan maten ou jwenn pil ti papye yo nan lakou la, men l anlè a l ap vini. Y ap lage trak, sa vle di y ap entimide w parapò avèk retou Aristide ki gen pou fèt nan yon tan ki pa twò lwen. Ebyen se sak rele trak la. Ebyen yo voye trak bay 400 mawozo. Kisa yo ekri nan trak la? Tande byen. An menm tan li son trak pou 400 mawozo, li son konsèy e l son pinga pou popilasyon an. An n tande pandan m ap li sa ki ekri nan trak la. Men kisa yo ekri. Mezanmi, manman pitit. Papa pitit, mare senti nou. Grangou sa twò rèd nan peyi a. Aprè tout sa nou sibi anba men gang 400 mawozo yo, yo touye pitit nou, yo pran machin nou, yo maltrete nou tout jan. Nou bouke atò. Wi, nou menm pèp gantye, Fonparizyen, Toma, Fonvèrèt, Forè, Oriani, Tyòt, Ansapit, eksetera. Nou pap kontinye anrichi nan sans sa a, n ap paralize tout aktivite nan zòn nan apati de lendi. Se kreyòl, si se te fransè m ta di w lendi. Ebyen, apati de lendi 23 me 2022 a, sa vle di jodi a menm, apati de 23 me 2022 a, pou n egzije Leta ban nou sekirite pou n travay. Ti Mari p ap monte, Ti Mari p ap desann tout tan nou pa jwenn sekirite. N ap mande ti machann, motosiklèt, kamyonèt, Kamyon, Bus, m wè yo di Toya m pa konn sak Toya a. Toya, Trelè, Zo Reken, elatriye, rete lakay nou. Lagè avèti pa touye kokobe. Ebyen se trak sa a ke yo voye. Mwen menm m gen pwoblèm avèk lagè avèti pa touye kokobe. Se pou nou dim lagè avèti pa touye kokobe ki pa rebèl. Men depi kokobe a rebèl, l ap fini pa mouri. Ebyen se sa wi m ap chèche lakay pèp la, se solidarite sa a wi. Lè m ap di pèp la pran responsablite w, asime l, se sa m ap di nou. Se pa kouri al Sendomeng, al Brezil, al Chili, se pa li ki esansyèl la. Men, se pa kou al Kanada, al Etazini, al an Frans tou ki esansyèl la. Men se kanpe goumen pou nou fè de Ayiti sa n te toujou espere ke Ayiti ye a. Se pa kouri kite peyi a pou gang, se pa li k solisyon an. Se sa n ap fè la a. Kòmanse konvèje fòs nou, lè n jwenn yon sòlda, m ap pale de yon manm gang, mete dòmi nan zye l. Bal pè lebren, nou pa konn sa pè lebren vle di, mete kawoutchou nan tèt li. Fè rès la. Nou konprann? Nou konprann wi. Ou pa konprann? A monchè, ou pa konprann? Ok, depi ou souri ou konprann. Ok. Depi ou souri zanmi m, ou konprann. Ok, pou menm rezon ou souri a. Ebyen, mete kawoutchou, fè rès la. Ok. Se sa pou n fè, paske nou pa ka kite peyi a pou nèg yo. Lè yo pran nou, yo pa ban nou chans. Men poukisa nou menm lè n jwenn yo, nou ba yo chans? Hein! Pa gen plas nan prizon ankò. E pèp la sispann kriye tande, mete granmoun nan granmoun nou pou n fè sa n dwe fè a. Nou genyen moun nan Maryani. Maryani ki twouve l nan komin Kafou. Ebyen moun sa yo, nou genyen chofè machin yo, yo pran gwo kanntè, gwo kamyon, yo mete ankwa nan bis la pou bloke sikilasyon. Kesyon w ap poze tèt ou, poukisa? Ebyen, se paske chèf gang k ap dirije nan Fontamara a, nan Tibwa a, m ap pale de Kris la, ebyen li egzije moun yo bay 500 dola chak samdi. Kèt mesye, bon sa misye ye? Yon lòt kote yo fè konnen tou, Izo Vilaj de Dye, ebyen li egzije 1000 dola chak samdi tou. Kounye a chofè ou yo menm, yo di konsa, yo pral monte kous la, pou yo pa monte kous la, fòk ni leta, ni popilasyon an solidarize avèk yo, paske yo pa kapab. Men kòman yon chèf gang fè ap mande yon moun mil dola, oubyen ap mande yon moun senk san dola chak samdi, kisa w ye? A kèl titre? Talman leta demisyone wi mesye. Talman leta demisyone wi. Mwen de zòt sa yo lè m tande yo mwen m sa enève m wi mwen menm. Paske nan peyi kote m ye la a m konn kòman moun viv. M konn kòman leta regilarize tout bagay. Men an Ayiti se pak kochon. Eskize m di ekspresyon men nou fout enève m dèfwa. Leta ou fout enève m dèfwa. Paske gen gang se son dè gang privilejye. Se son dè gang de lekip. Nèg sa yo mèt pran nenpòt desizyon sa pa gade m. Hum Krisla, Babekyou nou konnen trè byen nèg sa yo se pitit sistèm yo ye. Nèg sa yo yn nan sistèm nan. Nèg sa yo pran mezi yo vle e pa nèg yo vòlè vòlè nenpòt 5 a 6. Lè kamyon bay sigaret kòm il fo avan yè nèg babekyou yo humm ebyen se se tout moun wi pou yo touche pou nou wè nesesite pou nou kanpe goumen pou nou jwenn ayiti nou espere a wi se tout moun pou yo touche e pa ti malere sèlman men pwoblèm m genyen yo toujou di yap defann ti malere poutan se ti malere menm yap pyetine. On dirè ke yo konnen se ti malere ki gen plis kòb. Alò, ti malere yo gen plis kòb ke Apèd, yo gen plis kòb ke Brant, yo gen plis kòb ke Boulòs, yo gen plis kòb ke Vòb, yo gen plis kòb ke Mouskoso, yo gen plis kòb ke, ki, kiyès m te ka di a? Cherif Abdala? Men nou pa janm atake moun sa yo, pa vre? Nou atake moun nou konnen ki pa ka reponn avè nou. Dan pouri gen fòs sou bannann mi! Humm gen moun bandi yo pap janm atake nan peyi a yo mèt pran kabann yo yal lagel matisan yo kouche yap domi alèz yal lagel kwadèboukè yo domi alèz bandi ap fè kòmsi yo pa wè oubyen bandi ap sekirize yo men deranje yo non bandi yo pa menm tiron peta pou pa reveye nèg sa yo nan domi men ti malere humm. Non sèlman y ap kidnape w, y ap vyole w, y ap kale w, y ap ransone w. Pi gwo erè w ka fè ann Ayiti, se fèt nan yon fanmi pov. Lè w fèt nan yon fanmi pov, tout pwoblèm se pou ou. Ou vin sou tè a tou modi. Paske tout sa k pa bon, tout mati yo, se ou k ap pase yo. E pou sa ou pa vle wè m nan wi. Dosye jounalis. Eske nou konnen a chak fwa Vitelòm k ap dirije nan pènye, nan tòsè l, bay yon konferans pou laprès, wè avan yè m te di nou nèg sa yo k t al nan konferans pou laprès Vitelòm nan yo merite arete. Efektivman se pou sa yo pa vle wè nou an. Ebyen lapolis tande nou. Nan moman an jounalis sa yo, hum si nou potko gen nouvèl la m ban nou l. Jou nou konte. Lè m di youn kote m pa vle di yo pral touye nou non, men sa vle di ebyen a nenpòt kèl lè yo ka arete nou. E selon tout enfòmasyon k rive jwenn mwen menm, ki rive jwenn sal nouvèl odit machin enfòmasyon an, yo fè n konnen ke chak jounalis k al kouvri konferans pou Vitelòm ou genyen 3 mil dola. Tande byen wi, chak jounalis k al kouvri evenman pou misye ou gen 3000 dola. Men avanyè, farin nan te pase nan move sak. Gon moun yo te bay peye nèg yo, moun nan bay nèg yo 3000 goud. Hum! Se, nèg yo fache nan moman, y ap di, sa, kote w di t jwenn enfòmasyon sa a? Mesye pou sa ou pa vle wè, mwen m pa nan klan mwen menm. Pou m pa gen baboukèt nan bouch mwen. Sa m ap di a, m vin di l. Fò m fò m fè n konnen tou, gen yon journaliste k abite nan blòk nèg chen mechan yo, pandansetan li nan ekip kominikasyon 400 mawozo. Chen mechan k ap goumen fas 400 mawozo wi. Hum! Gen yon journaliste ki nan ekip chen, bon, ki pa, li pa nan ekip chen mechan, li abite nan katye chen mechan, men. Li nan ekip kominikasyon 400 Mawozo. Nèg ap tranble nan moman. Konsa tou, gon repòtè yon gwo radyo, bon m pap di gwo radyo, yon radyo k gen ekout, ok, yon radyo k gen ekout. Gon repòtè yon radyo k gen ekout nan peyi Dayiti, hum, men ki te gen plis ekout wi nan jou k sot pase yo. Ebyen repòtè sa nan ekip kominikasyon G9 an fanmi Alie Marion nan e tout. Eske w wè yap vle wè m nan peyi sa? Hein? Si m Ayiti m pa mouri deja? Humm. Nèg yo fè reyinyon sou odit. Mesye, nou wè odit se yon travay nou vin fè. Nou pa vin deranje pèsonn, ekskize nou si w deranje. Se paske w te mal chita k fè n gaga nan bab. Ou wè, nou pa janm atake pèsonn! Men mesye ann egzèse pwofesyon an byen non mesye. Kounye a yon moun dwe plis pè yon journaliste ke nenpòt moun li ta ye a paske anpil ladan yo se antèn bandi. E dcpj dèfwa tou itilize jounalis sa yo. Yo konn di ou resevwa tèl kòb nan men tèl baz tèl lè wi pa vre? Ebyen nou pap arete w non men ban nou kèk enfòmasyon. Kolabore avèk nou. Men sa w tande a, enfòmasyon ap tonbe. Men nan kisa medya tonbe an Ayiti mesye? Men nan kisa medya tonbe? Kèt mesye! Yon nèg ki la pou chèche ede pèp la, eklèsi pèp la. Men nan kisa l tonbe? Se li ankò wi k ap kontribye nan bay gang. Ooh! Pwoblèm Ayiti la pou kèk tan wi. Pwoblèm Ayiti la pou kèk tan wi mesye. Paske près tradisyonèl la malad. Epi yon gwoup jèn fi, jèn gason vini avèk medya an liy, gade kòman yo te kapab pote koreksyon, malerezman li pa regilarize, sa vin soti fè anpil nèg ap fè dezòd. Men sa fè m mal tou wi pou m fè pati de Media pou mwen se mwen kap kritike l konsa. Se pask anpil jounalis konnen l yo pap di nou. Paske konsyans yo pa pwop. Yo rele nou odit. Abone komante pataje like mande fanmi zanmi fe menm bagay la. Male na kwaze talè.